Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou sòm le mardi 21 fevriye 2023. Nou trè kontan avèk ou. M anvi salye tout sila yo ki ka ekoute Matinik, Gwadloup, Il de la Reyinyon, Il Moris, tout lè zile antiyèz. E n ap salye tou tout moun Kanada. Carmelite, kòman sa va? Ça fait une quinzaine de jours depuis nous pas parlé. C'est de petits messages. Apparemment, euh, on a comme l'impression que notre euh, amitié, ça bat de l'aile. Eh bien, faut que nous parler. Et puis, il y a un pile d'amis qui pas pays la France. N'a dit oh merci pour attachement ça. S'il y qui aucun pays États-Unis, c'est parti. Notre grand frère Alix, est-ce que tout est OK? Votre émission, ça commence. Alò yè, lè se pa Blaze One, ti bandi pwèl pete nan Kapayisyen, se lòt bandi ki rele Ti Boul. Lapolis pran yon Ti Boul. Lapolis nan departeman Nò peyi an abat yon sèten de Ti Boul epi Sonsonn ensi koni nan echanj de tir nan sware. Lendi 20 fevriye 2023 nan nivo kartye Sent Filomèn Kap Ayisyen, menm ti zòn nan wi, tèt chaje la a, anfen m ta kapab di se yon bastyon bandi. 2 mesye sa yo te gen nan men yo yon revolvè kalibre 38, yon manchèt nan moman aksyon sila a pase daprè lapolis. 2 endividi sila yo prezante kòm manb band kriminèl ki gen nan tèt li Ti Pòtoprens ak Caderson. Ensi koni, lapolis t ap chache yo pou enplikasyon prezime yo nan anpil move zak. Operasyon sa daprè lapolis nasyonal Dayiti, li fè swit ak operasyon ki te mennen nan dat dimanch 19 fevriye 2023 kote ebyen lapolis te touye Blaze Ron. Lapolis nasyonal nan Nò di li ap fè tou sa l konnen pou kapab mete men nan kòlèt bandi, vivan ou mò. Ti Pòtoprens ak Caderson. Se 2 Moun sa yo la polis ap chache pou kwèl ye la pou anpil move zak nèg sa yo komèt nan blòk sila. Nap rapousib avèk enfòmasyon ki konsènen toujou la polis nan bon repo gen yon prezime bandi stope avèk yon zam afe ki konfiske par la polis gen yon sèten de Remy Amos li fèt nan dat 11 mars 1993 nan kwadèboukè manbre daprè la polis. 400 mawozo ki blese mòtèlman, selon langaj lapolis, nan echanj de tir avèk fòs lòd yo nan Bon Repo lendi 20 fevriye 2023. Prezime bandi sila te gen nan men li yon pistolè mark Bersa seri falsifye epi ki te gen 6 kartouch, li te gen yon kouto nan men li tou, n ap raple. Daprè sa lapolis di, Remy Amos te gen labitid ransone machann ak pwopriyetè antrepriz epi gwo kamyon. Tèt chaje. Genyen yon sitwayen ki mouri pa bal nan kanaval sou Channmas. Mesye sa a idantite li pa revele, li mouri nan Channmas nan Pòtoprens nan dezyèm jou. Kanaval 2023. Zak sa a fèt sou plas des artistes pandan li pral fè bren lòske gen endividi ame ki debake nan yon bar bò plas la pou te kapab touye sitwayen sila. Alòske kò san vi viktim nan ki gen yon tishòt koulè wouj ki t ap benyen nan san li, Sou galri bar la, kanavalye yo te kontinye ap danse san pwoblèm sou channmas. Kounye a m ap di nou yon ti koze pèp ayisyen. N ap fè yon ti analiz trè senp. Wè kanaval sa, anpil moun al danse sou channmas la, li pwouve vrèman ke nou pa gen twòp pwoblèm. Nou pa gen pwoblèm ensekirite, nou pa gen pwoblèm grangou, nou pa gen ankenn pwoblèm. Paske ban m di yon bagay, plezi a. Mwen panse ke lap vini apre nan konteks nou ye la. Paske lè w nan yon peyi, wap fè yon paspò wap bezwen 50 mil goud. Bandi ap bay pwoblèm pasi pala. Bandi anpeche moun viv. M panse ke kapab gen strès. Li evidan pou n ta di ok nap danse kanaval men kanaval sa mwen m panse ke l tap transfòme an manif. Men piske moun yo plis renmen plezi lan. Paske apre plezi lan, se pral menm bagay la, ou wè, kèmsi, nan menm plezi sa a, nèg ni k parèt a zam, yo tou yon sitwayen. Bon, kounye a la a, ou wè kam mwen menm si m t al danse kanaval? Hein? Kòmsi m nan al nan kanaval la epi yon nèg bezwen m la a, li di, oh, apa e misye? Bang, bang epi l vire kò l l ale. Anyen ankò. Sa vle di, jan bagay yo rèd la a, mwen m panse ke. Pa gen moun ki ta prale nan kanaval. Bravo Ariel, ou fè yon tès sou popilasyon an sa pase epi òganizasyon eleksyon. Rèd rèd. Eleksyon pral fèt nan peyi a. Lòt semèn la ou pral wè se pwopagand kap fèt pou eleksyon. Kounye a la, m swete ke lè m pran yon pozisyon ki kab petèt pale de eleksyon, ki kab petèt pale de yon lòt dosye, m swete nou pa kritike m. Paske moun sou rezo sosyo. Moun nan peyi sa m gen presyon ke nou bliye vit. Nou bliye vit. Nou toujou bliye moun kap batay bò kote nou an. Men kòm se rezo sosyo, kòm se pèp ayisyen, m pa gen ankenn pwoblèm. Gaspiye m. Men ekoute, chak emisyon m fè m ta renmen nou pran nòt. Se sak fè w wè yè, gen yon sitwayen ki di, o w te kwè w tap kritike pwogam Biden nan. Bon tande byen, m te just di m gen dout. Dout pa vle di kritike. Lè w. Evoke septisism ou, sa pa vle di ke ou kritike. Lè w kritike se lè w di li pa bon, m vle di sa pou li. Epi tou banm di w yon bagay, m pa moun k ap achte figi ameriken. Si m gen yon pozisyon m ka genyen l pou lavi. M se sèl moun nan peyi a la ki gen yon pozisyon pou lavi. Epi tan m di w yon bagay, m se sèl moun ki pa bezwen sipèsta. Ou wè RL prod li se RL prod, mwen m se mwen. Se lè m ap pale sou RL Prod nou konnen m. M pa anyen ankò nan peyi a. M se yon senpl sitwayen. M se yon Woben dè Bwa. Osi senpl ke sa. E m ka viv kèlkeswa kote a nan peyi Dayiti. M vini m pran fòm kote a epi m ap viv. Donk se sa pou m di nou. Petèt ke nou menm nou nan sitiyasyon difisil menm jan avèk mwen. Men m ka mawon. M te di nou sa, m ka mawon. Men, mesye, si m di m gen dout. Eske se kritike m kritike? Poukisa w pa di tou m bat bravo pou Biden? Poukisa w pa di tou o fil dè zane n a va wè ki enterè yo te genyen nan sa? Paske ban m di w yon bagay, an pou yon nèg desann kabann ni, li ba w kouche nan do madanm ni, epi li pa gen yon enterè l ap defann? Kòm nou menm nou nan sitiyasyon difisil, nou poko ka wè sa. Mwen m nan sitiyasyon difisil, m poko ka wè sa, men o fil dè zane, n a va gen pou n wè sa. M pap di anyen. Sof ke lè nou wè l la, menm lè konsekans la se pap pou nou, li kapab pou lòt moun, men na va di ke m te di yon bagay konsènan dosye sa a. Men degaje nou pou nou al fè kòb nan peyi Etazini. Men sèl sa m ap di nou, pa rayi moun ki pa aplike pou nou yo. Paske moun sa yo yo menm yo nan difikilte pou yo fè sa. Paske yon nèg ki nan de twa pyès kay, ki gen nenpòt 6 moun ki avè l deja, li pa kapab aplike. Se sèl mwen k konn reyalite a kòmsi nou menm tou nou pa ka konprann li tou? Se pa paske nou nan bezwen, on moun pa aplike pou nou, pou n ap plenyen. Lè w ap gade estati on seri de moun lan peyi Dayiti la, e pa de pwen non y ap voye kòmsi yo gen moun yo Ozetazini epi y ap di, ah, entèl pa vle aplike mwen, ni y ap voye pwen non, pa gen bagay konsa, degaje w tou pou w ka antre. Osi senp ke sa. Si moun sa pa vle fè pou ou, tcheke on lòt. Hein? Ann serye non. Se kon lòt nan dosye ki gen rapò ak lapolis paske nou fon bèl ouvèti la a sou kestyon sila. Depi kèk jou la a, nèg yo pran chèf pwotokòl palè nasyonal la. Misye rele Yves Mazil, li anlve pa nèg ki gen gwo zam nan men yo nan Dèlma 31, sete le dimanch 19 fevriye 2023. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote yon sous pwòch palè nasyonal, ebyen, Diplomat la kidnape an konpanyi ak chofè li alòske li te sot depoze madanm ni legliz. Depi lè sa a, pa gen twòp nouvèl. Misye son nèg ki nan palè lontan wi la, yon bon ti tan men bon. Nèg yo kidnape misye, petèt ke yo pa t konn wè vizaj sa a. Paske isit nan peyi Dayiti fò m di nou ke pèsòn pa egzan. Pa gen ankenn moun ki eparnye pa rapò ak zak bandi. Se pou m di nou ke, ebyen, kèlkeswa sa k rive, nèg yo siyen. Sa vle di, jounen jodi a la, depi yon nèg ou gentan tonbe nan men bandi, ebyen, fò w peye pla n nan. Osi senple ke sa. Nou wè sa k te pase, tout goumen n ap goumen pou n te kapab jwenn liberasyon Lòte. Jean Thony, Vision 2000, epi, apre 16 jou de sekestrasyon, moun oblije negosye pou wè si yo te kapab pèmèt ke sitwayen an jwenn liberasyon l. E se fè. Gade koze mezanmi, tèt chaje wi la a. Genyen yon zen ki pete ant 2 militè nan peyi Dayiti, daprè enfòmasyon ke nou jwenn sou paj NewTv 509. Youn rele Peterson, li se moun Okay, li mouri se yè lendi a nan Dèlma 33 aprè diskisyon li te genyen ak yon lòt frè dam ni. Sa w tande a youn tire sou lòt epi bon youn blese, lòt la li menm li pèdi lavi l. Sa ki mouri a li kite yon pitit fi 2 lane epi lòt la blese. Bon poukisa nèg yo te oblije al nan diskisyon sa? Se tout pwoblèm nan peyi Dayiti. Lè w wè nèg yo nan zen konsa tou sa ka rive. Gen anpil bagay ki pase wi Humm paske gen de bagay ki pase wap poze tèt ou kesyon pou mande kòman sa fè rive kòman yon nèg k antre nan lojik pou al nan diskite avèk kòlèg parèy ou epi sa w tande a la bal deklannche youn touye lòt waw se grav se grav e akote sa k genyen pou nèg jere nan peyi sa a epi pou nèg se nan diskisyon yo prale pou youn ap touye lòt bagay la li di se pa bon. Se pa bon. An tou ka nap vini tout alè pou n kapab pote lòt emisyon pou ou sou chanèl la. E nap mande ou pou kapab rete tann nou paske on a de news pou vou. An tou ka merci la fami kom toujou an maksimòm de komantè, an maksimòm de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pwi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay. Pwi apre kes kon di? A la pwochèn!